Laurent Lamothe prezidan Martelly se fini kaka chat yo pran lari nouvèl gaye. Bonjou bonswa tout moun mwen kontan ansanm avè n e se moman pou m prezante n prensipal enfòmasyon yo pou jodi. Se gras ak Kanada boul la pete ansyen PM Lamothe ki te pase yon bon bout tan nan gouvènman an, Apre Prezidan Martelly ta pral pase mayèt la bay Evans Paul sou presyon politik yo, jounen jodi a, apre lanmò Jovenel, nouvèl la gaye. Sa w tande a la, gwo kè sote, Laurent Lamothe kraze peyi a, li resi pale sou lanmò Jovenel epi lage chay la sou do Martelly lè l pale klè de asasina ansyen Prezidan Jovenel, Pou ki silans sa yo e pou ki sa el fè konnen tou li pran distans li ak Mateli depi lè Jovenel fin mouri li twouve se yon insult el twouve tou se yon krim le mond antye pap janm padone. Map kontan prezante nouvèl sa a pou jodi a, ansyen PM lan anba gwo presyon Kanada tout ap reponn kesyon Gary Pierre Paul Charles deside pale sou peyi Dayiti el fè konnen Li pa gen anyen Ayiti ap fè lap ladann el retire kòl depi 8 an nan koze politik li pa deside vin patisipe nan anyen aprè Canada fin akizel an veti an vwala nan koze gang malvèsasyon zam anndan peyi dayiti avan w ale si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè n plis detay ak enfòmasyon ap vini sou chanèl la pou koulya la sou Sofia TV 83. M konnen gen anpil moun kap tann E repons sa a? Mwen pale de sa yè dan entèvyou Lavwadlamerikèn fè, m'ap repete l la a. Depi lè Jovenel Moïse mouri, depi jou sa a, mwen pa genyen kontak ou relasyon avèk prezidan Martelly. Reprann pou nou. Reprann pou nou silvouplè. Pardon? Reprann pou nou sa w di a. Mwen di ke depi lanmò Jovenel Moïse e byen avan, depi lè m te kite pouvwa an 2014, nou te fè yon bon bout tan nou pa t pale. Ansuit nou te vin repale. Epi apre lanmò Jovenel Moïse lan, depi jou sa a, mwen pa genyen relasyon, m pa gen kontak Avèk Prezidan Michel Martelly. Eske se ou ki Eske se ou k pa pale avè l ou di mwens ou rele l li pa reponn ou di mwens se li k pa rele w oubyen se ou k pran desizyon pa rapò a sa k di sou kesyon sa pou w pa pale avè l? Non, m panse ke, m panse ke mwen menm, antouka sou bò pa m, m pa konnen sou bò pa m, mwen menm mwen te trè desu de, de Atitid ke Mesye Martelly te genyen nan kesyon lanmò Jovenel la, wè men menm mwen dayè, paske ke pou mwen menm, w al chèche yon moun jis ou di non, ok, ou vin sipòte l pou vin prezidan de la repiblik, li eli sou banyè pati pa w ki se phtk, epi nèg la mouri, epi phtk avèk prezidan an yo pran yon atitid de rete an silans. Donk mwen menm pou mwen menm, m pa t m pa t m pa t wè de bon òy ke prezidan yo pa t defann jistis pou li. Donk mwen mwen mwen chwazi pou m fè episode sa. Ok. E nou pral fini. Kèlke kesyon eklè e Pè Lamòt? Èske w gen entansyon vin retounen patisipe nan aktivite politik an Ayiti, a yon nivo ou a yon lòt? Sa fè 8 an m pa nan kesyon politik an Ayiti. Mwen vle. Sa fè m sa fè m mal anpil, fò m di sa, kòm Ayisyen, kòm patriyòt, kòm moun ki renmen peyi l. Sa fè m mal dèske m wè ki jan eta peyi a. Sa fè m mal. Sa fè mal de wè ke jan n te kite l la a jan l ye jodi a. Kòm Ayisyen, kòm patriyòt. Men m pa genyen okenn entansyon, e sa pa enterese m, pou ke mwen vin retounen nan arèn politik la. Mwen m panse ke mwen sèvi peyi a, mwen fè sa m te kapab, m bay tout sa m te genyen pou m stabilize peyi sa a. Sa pa enterese m ni de prè ni de lwen pou m ta vin retounen nan arèn politik peyi a ankò e sa mwen di plizyè fwa e m rekonfime l ankò nan Scoop FM jounen jodi a. Mwen sonje lè prezidan Jovenel te rete 6 mwa, misye te a 2 semèn de fè yon referandòm pou yon nouvèl konstitisyon. Moun leve lan anpil, yo rele l anmwe bagay konstitisyon sesi sela. Men si m si m pa si m raple m byen konstitisyon sa l ta pwopoze a se te yon konjigezon de 3 rapò ke yo te bay yo de 3 komisyon prezidansyèl ke ke Preval te fè ansanm avèk depite Jerry Cavé te fè yon ekselan travay de konstitisyon lè l te nan paleman an. Se te yon konjigezon de 3 rapò sa yo ki te vin bay sa ke prezidan Jovenel te bay alepòk. Si moun te gen dwa pa dakò men omwen omwen te genyen yon Yon limyè ki te ka limen sou kesyon sa a. Donk, ki sa k pase? Jodi a la, jodi a m pa menm konn si l posib ankò, men omwen ale mete yon minimòm de pè, de non-vyolans, de pè, de non-vyolans nan peyi a pou pèmèt ke Ayiti rejwenn lagrenn sa li demokratik. Paske nou se sèl peyi pratikman nan Karayib la ki konsa, ki jan nou ye la a. Merci beaucoup. Janm sot dil la, le mot de la fin, le mot de la fin, Garry, an nou pa bliye ke gon prezidan ki asasinen, ke yo poko, ke asasen yo, ke moun ki finanse l yo, moun ki touye l yo toujou nan lari. Donk, m ap kite avèk yon panse spesyal. pou prezident Jomel Moui, ki a peye de sa pou. pour le changement qu'il voulait faire pour la partie. bien. Va les campagnes, le Il a, il a apporté certaines précisions concernant les accusations et puis les sanctions euh, prises par euh, le gouvernement canadien. Côté Odile, les Paguendois et, E mwen menm diskou sa a se youn nan diskou ki deranje e m pap janm bliye l. Diskou moun ki, diskou yon gwoup de moun ki te di, ebyen nou pran nou twòp moun de byen ann eseye yon vakabon nan peyi. E jodi a men rezilta, ann eseye yon vakabon. Nan epòk ke Martelly ta pral monte an, m sonje m te Ayiti, pi kounye a lè m di men pou kiyès nou pral vote? O pou tèt kale an! M di men pou kisa? Peyi kraze, ou konprann, gang toupatou. E jodi a se blan se te bandi legal. E tout moun pa t konprann sa sa vle di bandi legal nan mizik misye te chante. E jodi a tout moun wè ki sa sa vle di bandi legal. E ba yo legal vrèman. O yo legal. E ba yo legal la yo ba yo pase sou moun. Yo pa pase sou moun. E ba yo legal. Yo yo yo touye moun lè yo vle. Yo fè videyo. Yo alèz. Ou konprann. Yo tout kote. E ba li. Se pa li. Antouka mwen menm mwen di nou sa kesyon santiman pa mele ak peyi mezanmi. Non. Peyi se peyi, santiman se santiman. Ou ka toujou renmen yon moun, se afè pa w. Men kan il saji de peyi, gon jan pou ou. Bagay sa yo mete yo sou kote paske yo fè nou di tò e se yo k lage nou la a. Nan kesyon renmen moun, ou se entèl, ou se entèl, m pral vote entèl paske peyi pa nan kesyon santiman. Vwa yo pa pran lè sa. Atansyon! Lòt pwen nan aktyalite a nap pale sekirite nan kad yon operasyon lapolis tanmen yè apre midi nan zòn Montay Nwa kote yo rive libere yon enjenyè elektwomekanik yon sèten Deverdieu bandi te kidnape depi nan dat 17 novanm pase a nan zòn Tomasen. Nan menm operasyon sa Lapolis anonse yo rive arete plizyè endividi yo te jwenn nan espas sa kote yo kidnape moun, sere moun e 2 moun sa yo y ap reponn kesyon dcpj nan moman n ap pale la. N ap pran kite kapital la pou nou travèse nan vil Tigwav nan kad yon konferans pou laprès yo bay maten mèkredi 23 desanm nan. Direktè medikal lopital Notre Dame nan vil sa, N ap pale de Doktè Fred Jasmin kote l fè konnen genyen plizyè ka sispèk nan lopital Notre Dame, de moun k ap vomi, malad k ap vomi, gen moun ki gen dyare, men li pa pale de ka kolera e li te tou pwofite ou ankò oubyen egzije ak abitan nan jiridiksyon sa yo ebyen pou yo ogmante kesyon ijèn yo, pi souvan lave men yo, ebyen bwè dlo y ap bwè epi evite fè bezwen yo ak. Lòt nan aktyalite a reyaksyon yo pa sispann swit ak sanksyon otorite amerikèn yo ak otorite kanadyen yo atravè ke gwo pèsonalite politik nan peyi a, ansyen oubyen moun ki toujou an fonksyon kap angaje leta. Reyaksyon yo ap kontinye nan plizyè sektè, genyen ansyen senatè Nenel Cassy ki tap reyaji sou dosye sa nan mikwo laprès kote l fè konnen li pa okouran ke non leta li. Fenòl Tanolis, pami pèsonalite restwoksyone yo, tankou sa ap pale nan lavi a, li ale pi lwen pou di ansanm sanksyon ki tonbe sou do otorite politik pa bò isit e pap gen oken konsekans akoz desizyon sa yo pran san lajistis ayisyèn. Nenel Cassy di li pa konprann kòman kominote entènasyonal la ap sipòte Ariel Henry alòske yap sanksyone moun. Ansyen palmantè a di l pa gen pou l etone oubyen pou l pè pou tèt li. Li se yon dirijan politik ki responsab, li pa janm nan aktivite gang, li pa nan konfil ak gang, dirijan sdp a di fòk ipokrizi sa yo fini, se entènasyonal la li menm ki mete Ayiti nan kriz, men jodi a se reyaksyon Nenel Cassy pa rapò avèk ansanm de sanksyon sa yo kote anpil anpil anpil non, anpil non nèg isit pa ap site nan dosye sa li menm li reyaji. Genyen Josué Renaud ki se dirijan òganizasyon k ap defann dwa moun yo ki reyaji sou dosye sa a kote li bat bravo pou desizyon otorite kanadyèn yo pran pou sanksyone dirijan politik pa bò isit. Sepandan, li di l ap tann lòt toujou ki nan lòt sektè Gen lòt gwo zotobre ki nan sektè prive, depi l pa gen pwoblèm pou akize yo pran avoka pou al defann tèt yo, men li konnen otorite nan entènasyonal la toujou byen dokimante, byen mennen ankèt yo avan yo pran jan de sanksyon sa yo. Li kontinye pou l denonse tout aktè ki nan konfyolo ak gang nan alimante yo ak zam ak minisyon pou destabilize peyi a. Jodi a se yon sosyete ki nètman aje. Ansyen direktè jeneral polis la, Léon Charles ki te akonpanye ak avoka l mèt Bernard Gousse, tou 2 pa fè okenn deklarasyon devan manm laprès ki te sou plas. Nou dwe raple w sa fè dezyèm fwa ansyen chèf polis nasyonal la konparèt devan kabinè enstriksyon nan kad ankèt k ap mennen sou asasina ansyen chèf leta Jovenel Moïse. Nan menm jounen mèkredi 23 novanm lan, jij enstriktè a, Walter Wessier Voltaire, odisyone tou ameriken orijin ayisyèn Joseph Vincent ki fèmen nan penitansye nasyonal depi 8 jiyè 2021 pase a pou prezime enplikasyon l nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Ansyen premye minis Laurent Lamothe kontinye ap reklame prèv nan men peyi Kanada pou sanksyon li pran kontre li a e nan yon entèvyou ke li te bay voa Kreyol li te tou pwofite abòde kèk pwen ankò e notamman li di ke Ayiti son peyi manjè dòm. E gen anpil pwoblèm nan politik peyi a, Ayiti son peyi manjè dòm, eske moun ke w ap antre avèk se de moun ki gen menm vizyon avè w? E donk mwen menm mwen te de manyè mwen mwen son nasyonalis mwen renmen peyi m, mwen te di bon Jan m wè peyi an la a, m pa pral kontribye eksperyans mwen, eksperyans e sitou an jesyon, paske kanmenm mwen te gen yon lisans an syans politik e m te gen yon sosyete ke m kreye tou depi 1998 ke m t ap opere. Nou sonje nou menm nan dyaspora a te gen Nopin long distans, enben Nopin long distans la se m te youn nan patenè yo. Donk nou te deside e vin ba yon kout men Donk, bilan m nan, se bilan pa m e se bilan Prezidan Mateli li ye tou. Men, sa se lè m te la a. Apre lè m ale a, tout desizyon ki pran yo, yo pa enplike Loran Lamòt ni de prè ni de lwen. Dakò. Men youn nan desizyon, ann vini sou youn nan desizyon yo. E sa se jisko 12 desanm 2014, hein, 12 desanm 2014. Ann presize dat lan, 12 desanm 2014. Dakò, nou retni dat sa a. Gen 8 an. Se sa pou gen moun ki petèt ap gad entèvyou sa ki vle fè sa yo rele an anglè fak facts checking. Y ap verifye lè fè. Fact-checking, absolument. Gen yon desizyon kote pran kanmenm Mesye Lamothe, se yon desizyon an nou ka di l ki ka lye avèk gang. Nou pral mande w dè eklèsisman sou sa. E gen menm yon ansyen depite ki te menm fè dè akizasyon, li te fon parèt nan laprès, n ap pale de depite, ansyen depite Arnel Belizaire ki te akize w ou te kòmande yon kagezon zam soti nan peyi Izrayèl si m pa twonpe m e Dè zam ke yo rejwenn nan men bandi yo. Kisa w ka di nou de kesyon sa? Ou kanmenm te kòmande dè zam soti Izrayèl. Poukisa e nan ki kontèks? E jodi a, n ap gade kijan gang yo gen gwo zam fann fwa lou nan men yo. Gen dè akizasyon, dè pèsepsyon menm ki ta di se zam sa yo ki nan men yo. Kijan w ka reponn a akizasyon sa yo? Bon, premye bagay m kab di se ke fò nou gade kiyès k ap fè akizasyon, premyèman. Paske. Si moun kap fè akizasyon an, Anel Belizè, m panse se pa yon moun, se yon moun ke tout moun konnen, se yon moun ki te nan prizon jisteman pou trafik ilisit dam, se yon moun ki pase nan manifestasyon avèk mitrayèt galil li, okontrè si m pa twonpe m se menm galil sa nou te kòmande pou pnh la ki vin retwouve l nan men endividi sa a. Sou inisyativ Kolektif Medya an Liy Semèl, plis pase yon dizèn travayè laprès te plante pikèt yo devan Direksyon Depatmantal Polis Lwès 1, mèkredi 23 novanm 2022, pou kontinye mande piblikasyon rezilta ankèt sou asasina plizyè jounalis ayisyen pami yo Romelson Vilcin. N ap tann tou nan men responsab lapolis la rezilta ankèt sou asasina 6 janvye 2022 jounalis Wilkens Louissaint ak Amady John Wesley. N ap tann tou rezilta ankèt sou zak sasinay jounalis nan yon eta demokratik. Lwa 29 septanm 1994 ki ta pral pèmèt nou jodi a nou boujonnen kòm enstitisyon nan leta a, te di la klè, Nou se yon polis deta. Si n se yon polis deta, tout polisye k ap travay nan lapolis la se fonksyonè leta. Si n se fonksyonè leta, se taks popilasyon peye nou. Nou pa kab ap erije nou an bouwo, an ti bobo nan dan tonton makout kont laprès. Nou pa edmi nou e nou pa bezwen edmi nou. Nou la pou n fè djòb nou ki se yon djòb nòb. Menm jan ou menm wap fè djòb paw la ki se yon djòb nòb. Donk pa anpechem fè pam nan. Ou pa gen dwa ap tirem paske ou tire yon moun mwen filmew. E se pa mwen ki fè sa. Laprès se yon miwa. Li la poul bay imaj sosyete a jan li ye. Se pa mwen menm ki fòmate yon imaj ki moutre yon polisye kap maspinen yon politisyen, yon militan politik. Tou senpleman, se miwa m ye, ou parèt pou gade tèt ou, ou wè l jan l ye a. Si se sa k deranje nou, nou fèk kare deranje paske nou menm jounalis, nou lekòl, nou toujou ap etidye. Nou te pase lekòl menm jan avèk nou. Sila yo ki kounye a panse yo ka kanpe anfas nou, Mwen tronpe nou. Semèl ap di nou, fòk nou aprann respekte jounalis. Lapolis bò kote pa l fè konnen l ap kontinye mennen ankèt sou diferan ka ki gen rapò ak asasina oubyen britalite polisyè sou travayè laprès yo pou idantifye ak pini koupab yo.